Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir d'entrer la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission déjà très bon dimanche en notre compagnie et j'espère que ça va très bien pour vous. Et déjà Nabdou, très bonne semaine tout puisque semaine d'après elle commencé et nous ouais moi juillet hein, presque allez. Bah oui parce que lundi déjà 25 juillet 2022. Alors c'est parti pour votre émission. On a commencé avec information ça. La police nationale mettait maintenant en colette, 5 individus. Ebyen, la dayo genye yon jen fi. Sete donk euh, le maten du samdi 23 juyen nan komune Saint-Michel de la Talaye Dan departeman de l'Artibonite, nan kad yon operasyon gason pa kanpe, plizyè inite nan lapolis lan te mobilize pou kapab demantle gwoup kidnapè sa, dapre lapolis ki ta espesyalize li nan kidnape divès sitwayen pezib epi egzije gwo sòm lajan. Youn nan dènye zak mesyedam sa yo komèt, toujou selon lapolis, se ta kidnape yon jenn dam nan dat 17 jiyè ki sot pase la, men ki ta pral jwenn liberasyon li nan men ravisè sa yo nan dat 21 ki sot pase a toujou, daprè sa lapolis fè konnen. Donk, le 21 di mwa de jiyè. Pou kwè li la 5 prezime bandi sa yo twouve yo. Nan gad a vu nan dcpj pou swit legal. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse li rekipere nan nivo komin Kwadèboukè 2 machin yo te vòlè. Se nèg ame yo ki vòlè machin sila. Enben pri sa yo reyalize pandan semèn nan. E moun ki nan inite teritoryal komisarya Kwadèboukè ak ajan inite. Departemantal Wès 2 yo menm ki mennen operasyon sila veyikil ki rekipere yo mak yo se yon Suzuki Grand Vitara koulè griz imatrikile AA tirè 17 501 rekipere nan zòn Marasa ak yon Toyota Rav 4 koulè blanch imatrikile BB 58 073 abandone nan lokalite nan rakèt si Suzuki sa te abandone pa bandi ame yo swit ak echanj de tir. avèk fòs lòd yo epi tou ravcat la li menm li abandone sou chose an pa bandi sa yo aprè yo fin komèt yon zak kidnaping kont moun ki te nan machin sila. Komisè gouvènman bò kote tribinal premyè enstans Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin pwosede ak arestasyon yon adolesant 14 an, ak ti mennaj li nan aprè midi vandredi 22 jiyè 2022 an, daprè chèf pouswit lan adolesant sila li pa site non li ebyen te kouri kite kay li nan dat 27 juin pase a pou kapab al jwenn ti mennaj li nan yon chanm otèl nan miragwàn aksyon zokikinèt kèlke jou plita daprè temwanyaj yo ebyen. Li al kache nan otèl sa pou kapab rejwenn yon lòt anmore ki kondwi li lakay manman li. Yon granmoun 85 lane. Daprè komisè gouvènman an, li menm panse ke fi sa te kidnape. Paran adolesant sila pat janm sispann atravè medya tankou Radyo Karayib pa egzanp mande liberasyon Pitit fi yo a komisè kisa wap fè avèl la. Antouka m panse ti pit sa fò yo ta bal de rigwaz kanmenm hein paske ou paka yon ti moun ki gen ti laj sa epi aksyon wap fè se aksyon moun ki te konn ba w madan kolo ansyen moun nan lane 1957 tèt chaje. Polisye Pierrot Charlevoix li menm ki te frape kont yon machin alòske li tap asire sikilasyon nan ang Avni Lamartinyè ak Kriswa nan Pòtoprens, vandredi 22 jiyè 2022 an, li pèdi lavi li finalman nan lopital Medsen San Fwontyè, kote li te ye, yon istwa ki m ta kapab di preske yon ensolit, puiske chofè veyikil sila ki enplike nan ensidan sila oubyen aksidan sa, kouri olye pou l te panse al bay viktim nan. Sekou, yon polisye an inifòm. A 24 lane, ajan sa a ki fè pati 31èm pwomosyon lapolis, li lonje lis viktim ensekirite woutyè ki anrejistre nan peyi an. Avan li, se te polisye Elgo Senjis ki viktim yon lòt fòm ensekirite sou menm aks sila a. Lòske 2 endividi ame te ouvè kout bal sou patwouy li te ladan li an nan dat 8 jiyè pase a. Tankou li, Elgo St. Juste ki li menm mouri nan lopital san li pa menm resevwa premye chèk pnh li aprè 7 mwa prestasyon sèvis nan enstitisyon sila. Elgo St. Juste ak Pierrot Charlevoix yo te afekte nan sou komisarya. Kanapevè. Genyen fi sa foto li sanse viral sou rezo sosyo son non se Lovely Jean Louis ki entèpele nan dat jedi 21 jiyè 2022 an pa BLTS dcpj sou wout ayewopò la nan kad yon ankèt sou sezi zam ak minisyon ki te fèt nan APN nan dat 14 jiyè pase an. Se sa enstitisyon lapolis la li menm anonse sou paj Facebook li, aktivman rechèche pa dcpj pou enplikasyon prezime li nan dosye enpòtasyon zam ilegal nan peyi an. Lovni Louis-Jean tonbe nan filè pnh aprè yon joune filature entèpelasyon sila fè suit ak arestasyon 2 lòt endividi. pami yo Gina JL. Rolls, nan kad yon ankèt daprè enstitisyon lapolis lan nan dosye sila ki enplike Legliz Episkopal Dayiti ki ta sanse itilize franchiz dwanyè li pou kapab rantre zam ilegal sou teritwa ayisyen an. 22 zam afe, pami yo 19 fizi daso, 140 chajè zam diferan kalib ak plis pase 14 mil 600 kartouch, dekouvri semèn pase a nan yon konntenè nan kad yon verifikasyon ki mennen pa lapolis, administrasyon jeneral de dwàn ak pakè Pòtoprens. 2 moun mouri nan kad yon atak ame ki fèt jedi 21 jiyè 2022 an kontre mache Grefen ki sitiye li nan katriyèm seksyon Bèlvi, Lamontay. Daprè youn nan manm Azèk nan zòn sila, Altanas Jean, atak sa a. Ebyen pote mak fabrik bandi ame yo sispèk ki ta fè pati nèg Vitelòm inosan ki vle kontwole mache sila. Se te nan dat 22 jiyè pase endividi ame ki fè pati gang ki dirije pa Vitelòm inosan anvayi jedi mache piblik Grefen. Nan kad atak sila genyen 2 mò ak 3 blese pa bal ki anrejistre Bandi yo te par la swit jwenn repons pa bò kote lapolis, bilan atak sila ki konfime vandredi 22 jiyè 2022 an pa youn nan manm Azèk nan zòn sila a, Altanas Jean. Daprè responsab la, pwòch 2 moun sa yo ki asasinen pa t kapab rekipere kadav yo alòske blese yo te transpòte an urjans nan lopital. Altanas Jean mande ak gouvènman an pou kapab konstwi. yon sou komisarya nan zòn nan yon mannyè pou kapab kontre kare aksyon bandi ame sila yo. M pral pote anpil detay pou nou nan pwochen emisyon ki pral genyen sou chanèl la la kote ke genyen anpil atak ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan jodi a la pwiske anpil kout bal anba lavil sitou nan zòn kote nèg je 9 yo ye. Genyen atak ki fèt e maya ak bèlèr pote boure nèg vilaj de dye yo pote boure men ekoute fòm di nou ke enfòmasyon sa li tap sirkile depi 2 jou kote ke genyen yon atak ki pral fèt kont zòn mesye je 9 yo ya men gen anpil ti detay m pral ba nou nan pwochen emisyon an m panse ke tout moun pral oblije prezan nan live lan paske se evidan pou konnen tout sa kap pase o nivo de site solèy Pa egzanp fòm di nou ke Gabriel fache. Gabriel fache e pou atitid nèg yo te genyen nan batay ki te genyen dènyeman nan site solèy paske li estime ke li manke jwenn bakòp. Se sak fè yo te manke pranl. Gabriel manke jwenn bakòp. E Gabriel gon gwo pwoblèm la paske fò n di ke gon towo ki rele Isca ki gen yon fiksasyon sou Gabriel. M ta kapab di antèn Isca wo sou Gabriel. Gabriel pral pipi. Isca rele li di men tèl kote ou ye ou pral pipi. Gabriel pral nan twalèt li di Gabriel men kote ou ye ou pral nan twalèt. Sa vle di misye vin rive yon kote l domine Gabriel anpil. E Gabriel ap poze tèt li kesyon pou di mezanmi kiyès k ap bay antèn sa yo sou li konsa se youn nan bagay ki fè bandi pè lè pa egzanp ou nan konfli avèk yon lòt bandi epi yon moman ou tande li rele w epi l di w men kote w ye men kote w ye pa egzanp nan dènye batay ki te genyen nan plèn nan premye batay la byen si ebyen kote ke kòlèg 400 mawozo rele chen an l di chen an. Kote w ye la? Men tèl kote w ye, tèl kote w ye, m ap rive sou ou. Pa gen kouri non papa, e kanpe goumen l ye, o pwen ke chen an te di li menm, men pa gen pwoblèm non, e kanpe goumen l ye tou, li di men kanpe la m ap rive sou ou. Donk se konsa, nèg yo toujou ap fè batay. Ou imajine w, 2 nèg ki enmi, y ap batay, youn konn nimewo lòt, youn ap rele lòt, dèfwa, yo konn ap pale, yo bay blag wi. Mesye o, Ayisyen an pa konn sa l ap fè vre non mesye. Nèg yo ap batay youn ap rele lòt wi. Sa vle di yo antann yo pou yo batay. Men mesye nou sadik wi. Tèt chaje. Antouka fò m di nou ke e genyen yon sitwayen ki rele m ki di mesye RL prod tanpri m renmen w anpil just bay enfòmasyon pa kòmante men ban m di yon bagay. Ou wè site solèy la? Mwen m pa gen pwoblèm m pa p kòmante lòt enfòmasyon men ou wè site solèy la se pa m li ye. M pa gen ankenn entansyon vin chèf bagay men Se pa kem pou map gade pou map kite neg yo ap krazel konsa e sou konplisite leta silvouplè neg yo pa konn sa pou yo fè ak zam nan e se sak fè gon seri de neg m pap padone pa egzanp ou wè neg ki save yo ki nan batay sa tankou Gabriel avek Iska m konprann lè yon neg manman w mouri manman w pat nan batay manman w pat gang epi yo touye manman w nan sikonstans sila sa kapab fè w anraje pou tout vi w men sa pa sifi tou. pou gen nenpòt mil inosan ki ap tonbe sou konsyans ou. Eh, èske nou konprann? Donk, mwen menm si m te nan plas Jiska, m t ap fè menm jan an tou, men m t ap rive yon kote, m t ap fè yon ti reflechi pou m di ok, nèg yo fè konbinezon yo touye manman m. Se Gabriyèl ki poko mouri. Gen anpil nèg mwen manje deja. E gen anpil nan popilasyon an ki ap mouri akòz de batay sila. Kisa m ap fè? Ban m fon poze non, ban m fon trèv. Ou gen dwa pa janm fè lapè ak Gabriel, sa ka rive, men ou kapab fè lapè ak moun Brooklyn, paske Brooklyn nan pa pou Gabriel. Èske n konprann? Gabriel li menm tou, li gen dwa pa deside antre nan lojik lapè a, men moun Boston pa konplis, Gabo. Moun Belekou pa konplis. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke jounen jodi a la a, na sonje m te di nou sa? Batay nap batay la la nou wè anpil peyi nan entènasyonal lap di o bagay yo trè byen nan site solèy, e bagay yo stab, e paske nap batay. Nap pete kout bal antre nou, nap mete dife pasi pala, Tout va bien pour la cité men le jour Gabriel mete tèt li avèk Isca Gabriel mete tèt li avèk Matyas Gabriel mete tèt li avèk Tayson epi nèg yo la yo kanpe sou wout nasyonal la yo di nou bloke anwo pa moute anba pa desann e nap batay pou pèp kounye a Ariel nou mete pye nou atè a la pou moun nan rakèt jwenn yon kichòy pou moun nan Nelio jwenn yon kichòy pou moun nan Jakome jwenn yon kichòy. pou moun sou tè jwenn yon kichòy, pou moun nan Bwouklin jwenn yon kichòy, pou n kanalize wout yo, pou lè lapli tonbe pou Site Solèy pa inonde. Lè sa a, nou konn sa a, y ap di, Grand Pwisans yo pral di nou se teworis. Men lè n ap batay pou youn touye lòt, ebyen, nou se bon moun, n ap travay pou peyi sa a stab. Tèt chaje wi mesye, antouka mesye, rele sou kò nou tande mesye, afè batay sa a, fon kanpe sou li. Antouka talè m pral vini, m pral di tout sa k gen nan site a, e gon dosye la a ki cho atè a. Mikano papa, Mikano tou yon solda l, tèt chaje. Wouuyy, Mikano tou yon solda l, m ap vini avèk plis detay pou nou men l sispèk, gen lè solda sa ta pral ranje konplo pou manje l, epi Mikano yon ti jan pè game nan, paske li sispèk gen lè gen konplo k ap fèt nan baz la la a. e surtou nan kèk nèg nan je 9 lan pou ta ekstèmine li pa bliye misye gen gwo pwoblèm avèk ti junior la saline antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwòch pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appréciez le travail pi aprè kès kon di a la pwochèn.